DJ Bebeto nan zòn nan. Awa! Nou salye tout moun kap gade video sa e byenvni sou chanèl la. Jodi a nou vin moutre w kijan w kapab kreye playlist pa w la. Jodi a nou chwazi fè tuto sa an kreyòl pou fasilite ayisyen yo. Ok pou nou pap fè twòp kòmantè nap jis kòmanse video a rapid wap pou kòmanse wap klike sou YouTube wap tou ale sou YouTube la menm epi wap klike anlè adwat nan telefòn paw la wap klike sou votre chaîne epi nap fon ti tann lap mache epi ok banm al moutre nou Konbyen playlist m gen deja sou channel la? Ok m al nan playlist e pa video non playlist ok m gen 2 playlist alò m pral fè yon twazyèm playlist m ap montre nou kijan m ap kreye twazyèm pa m nan ok se trè fasil wap klike sou 3 ti pwen sa yo sou nenpòt kèl video ou bezwen epi wap klike enregistre dans une playlist. Wap wè yon bagay ap parèt pa anba, epi wap klike nouvèl playlist. Paske se yon nouvo wap kreye. Epi wap mete non playlist la, epi wap mete si wap metel prive oubyen piblik, tout sa. Ok mwen m rele pam nan test. Ok w ap aktyalize l pou l ka parèt. Ok men li. M ap tou montre w ki jan w kapab modifye l. W ap chanje non an depi w vle. W ka chanje postè a tou. W ka chanje tout bagay pou anrejistre. M rele sa bravo kounye a. Ok. Nivo promoteur ap aktyalize l. Ok, bravo a. Map montre ou tou kijan ou ka suprime l. Wap plezi la, e pou suprime. Trè senp. Aktyalize l ankò. Pa bliye chak sa ou fin fè ou dwe aktyalize l pou l ka parèt rapidman. Ok, si video a ou te renmen l pa bliye abone, epi pa bliye al abone avèk lòt chanèl la tou, Meli. Epi, mèsi. Paske ou tap gade video a.